Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou kontan rantre lakay ou pou nou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon bagay yo rèd madam mesye nan peyi Dayiti. Madam mesye nap fon ti vire nan zòn Vèrèt nan yon lokalite ki rele Moje nan depatman Latibonit nan peyi Dayiti ebyen nan moman nap pale a la genyen 2 tèt yon jenn gason kap pran solèy sou beton an la lè nou gade 2 tèt jenn gason sa yo se tankou 2 balon foutbòl sa ki pase madam mesye ebyen genyen 2 jenn gason ki te nan yon diskisyon pou afè gaz Pandan nèg yo ap fè diskisyon konsa pou afè gaz, ebyen madam mesye yonn rale zam ni li tire lòt la. Lè l fin touye lòt la, fanmi jenn gason ki mouri an yo menm yo debake lakay lòt ki te touye jenn gason an ki te nan diskisyon ansanm avè l pou dosye gaz la, ebyen madam mesye yo tiye misye e yo touye yon frè l, yo koupe tèt toulède jenn gason sa yo, yo lage yo. sou beton an. Nan moman n ap pale a la, lò parèt nan zòn Moje nan yon lokalite anndan Vèrèt ki anndan depatman Latibonit madam mesye jiskaprezan selon enfòmasyon ki vin jwenn mwen tèt nèg yo sou beton an la nan moman n ap pale a e fòk mwen di nou sa pase depi yè aprè midi nan yon lokalite ki rele Moje anndan komin Vèrèt nan zòn depatman Latibonit. Ebyen madam mesye bagay yo konplike wi nan peyi Dayiti bagay yo vrèman konplike madam mesye la nou pral pale de dosye peyi lòk. Peyi lòk eske se li ki solisyon an? Eske peyi lòk la vrèman ap rezoud pwoblèm nan? Eske peyi lòk ap voye Ariel Henry ale tout bon vre? Sètènman nou nan pwoblèm, sètènman grangou a rèd, sètènman mizè a egzajere. Nan moman n ap pale a la, gen kote galon gaz la ap vann 700 dola. Nan moman n ap pale a la, gen anpil moun k ap mouri grangou. Nan moman n ap pale a la, gen anpil moun la lèv yo sèch. Paske yo pa ka jwenn dlo pou yo bwè. Nan moman m ap pale a la, gen jenn fanm, gen jenn gason k ap fè move bagay pou manje, madam, mesye. Bagay yo vrèman konplike. Jenn fanm ap kouche, pran plat manje, yon asyèt aleken ap manje ak senk jenn gason. Chak nèg pran de kiyè jiskaske asyèt la fini. Premye nèg ki te pran de kiyè a, asyèt la jwenn dezyèm nan, dezyèm nan pran de kiyè, l al jwenn twazyèm nan, twazyèm nan fè menm bagay, katriyèm nan fè menm bagay, Senkyèm nan fè menm bagay jiskaske asyèt aleken an fini. Nèg ki te pran 2 kiyè an premye a misye pap jwenn ankò. E nèg yo achte yon boutèy kola, boutèy kola bwè a 5 nèg, chak nèg pran 2 gòje. E nèg ki te pran an premye a madam mesye li pap jwenn ankò. Jenn fanm kounye a la oblije ap kouche pou manje nan peyi Dayiti. Bagay la rèd. Se nòmal m ka kapab konprann si nou vle revòlte, se nòmal si nou deside manifeste kèlkeswa jan nou vle manifeste. Konstitisyon an ba nou dwa pou nou manifeste wi m pa gen pwoblèm ak sa pèp ayisyen degaje nou manifeste jan nou kapab pou nou fè nèg yo tande oubyen pou fè revandikasyon nou yo pase men nan sa ki gen a wè ak peyi lòk èske peyi lòk la ap bay rezilta monte barikad nou byen wo bloke tout kwen nan peyi Dayiti. Eske l ap bay rezilta? Jovenel Moïse te pran 3 mwa peyi lòk. Jovenel Moïse te rive nan yon epòk menm dòmi l pa t ka dòmi lakay li. E selon enfòmasyon ke mwen menm mwen te jwenn de bòn sous ta fè kwè ke Jovenel Moïse se kay zanmi l t ap mache dòmi paske Jovenel Moïse te vrèman toumante. Ebyen pandan 3 mwa peyi lòk sa Jovenel Moïse te pran, Ebyen pèp ayisyen Jovenel Moïse te fini kanmenm pa reziste Jovenel Moïse pat tonbe Jovenel Moïse te vin repran fòs li te vin remonte pant lan e Jovenel Moïse te vin kanpe pou pi rèd li tèlman te vin kanpe rèd kon tche makak Jovenel Moïse te menm vin koupe fache avèk oligak konwonpi yo e Jovenel Moïse te menm koupe kontra anpil nèg nan peyi dayiti antouka madam mesye Si Jovenel Moïse ki te yon prezidan ki te eli demokratikman selon la konstitisyon nou te bal 3 mwa lòk li pat tonbe eske 3 mwa lòk nou ta vle bay Ariel Henry eske lap mache m pa rete kwè sa pase dènyèman la nou bay Ariel Henry peyi lòk pandan n bay Ariel Henry peyi lòk gen yon bann politisyen degrenn gòch dwate gòch yon bann nèg san kolòn vètebral ki pase pa anba kal negosye avèk Ariel Henry Yo ba yo lajan. E selon enfòmasyon ke mwen menm mwen rive jwenn ta fè kwè gen anpil nèg ke yo ta ba yo kòb pou kraze mouvman an ki fè mouvman pèp la pa pran nan lari a. Kounya la pèp ayisyen si nou wè nou te bay Jovenel Moïse 3 mwa lòk, 3 mwa lòk la pat mache Jovenel Moïse pat tonbe. Dènyèman la nou bay Ariel Henry peyi lòk. Tout. Kote lòk barikad nou moute men wotè Ariel Henry rete pou pi rèd. Kounye a si nou vle kondisyon lavi nou chanje, ann chanje strateji. M pa gen pwoblèm si nou chanje strateji. E mwen menm tou si kondisyon lavi nou chanje, kondisyon lavi m ap chanje tou. Paske peyi a se peyi m li ye, se la m ap viv. Antouka pèp ayisyen, ann gade vrèman èske peyi lòk la li menm l ap chanje bagay yo. Paske depi. Kèlke tan la nap bay peyi lòk, peyi lòk la pa janm regle anyen okontrè se grenn poun mete nan bounda nou, mete grenn nan bounda nou epi pran lari a foule beton an an bon sòlda, degaje nou kou mèt Janjak pou nou wè kòman nou kapab chanje kondisyon lavi nou, si se gouvènman sa nou remake ki pap travay o pwofi de nou degaje nou kou mèt Janjak, mete grenn nan bounda nou pran lari a. Degaje nou fè gouvènman sa a bay deyèl 2 tap ebyen nou kapab pran konfyans nan yon tèl gouvènman nou di bon nou gen tèl nèg la nou fè misye konfyans nap fè lawout ansanm avèl pandan se tan mwen menm fòk mwen di nou pèp ayisyen depi se nèg mwen m wè k nan lari sa a m poko wè ki nèg ki pral ranplase Ariel Henry si Ariel Henry vrèman ta rache manyòk li bay tèren an kase gen anpil nèg la son bann abolotcho yo ye gon pil nèg la depi 2 deseni nèg sa yo se yo menm kap rache koupe e yo poko janm bay oken rezilta nèg sa yo. Se yo k pran pouvwa, yo ale, yo tounen, kondisyon pa janm chanje. E gen anpil nèg la jiskaprezan la m wè k ap bat pou wè kòman yo te kapab vin pran pouvwa a la. Bon nèg sa yo la, m pa wè nèg sa yo se anyen serye yo pral regle paske yo te la deja, yo pa regle anyen. Antouka pèp ayisyen si nou vle chanje sistèm nan, si nou vle kondisyon lavi nou chanje, nou gon sèl bagay pou nou fè, se gonfle venn nou, pran beton an e lè nou pran beton an pwofite veye. Yon bann politisyen, yon bann dasomann politisyen degrenngòch, dwategòch, san kolòn vètebral, san vègòny, k ap vin fouye kò l nan mouvman an, k ap vin pran daso, apre sa pou y al vann mouvman an, otomatikman nou kwaze ak nèg sa yo nan manifestasyon an. Ba yo sa yo merite, paske nèg sa yo si nou nan sa nou ye jounen jodi a, se paske nou pa gen yon bon lidè, Se paske nou pa gen yon bon nèg vrèman ki pou asime responsabilite l etanke tèt de pon. Antouka pèp ayisyen, m ap redi nou sa, kit nou vle, kit nou pa vle, kit nou fache ou nou kontan, m oblije di nou l, Jovenel Moïse te pran 3 mwa lòk, li pa t tonbe. Dènyèman la nou bay Ariel Henry peyi lòk, anyen pa chanje. Okontrè Ariel Henry sòti venkè nan mouvman an. Kounye a si nou vle chanje sistèm nan, si nou vle voye Ariel Henry ale, mete. gason nou nan gason nou epi mete fanm nan fanm nou touse manch mayo nou la oubyen manch chemiz nou la mete grenn nan bounda nou nap pran lari a e lèn pran lari a nap pran lari a pou tout bon si solèy la ap leve ke solèy la leve tout bon vre e pa solèy la ap fè nou makak kap parèt grenn je li epi li fèmen jel sou nou li ouvè jel li fèmen jel sou nou. Ke solèy la leve, leve pou tout bon, ou konprann, pou chofe kwen, lakay, chak grenn moun, kote lapli fin tonbe. Antouka pèp Ayisyen, si nou vle kondisyon lavi n chanje, se nou menm vrèman ki pou mete grenn nan bounda nou pou nou pran lari a epi pou n di An avan, mesye, bay bouda nou de tap, ba nou yon lòt chans pou n wè kòman nou kapab sove peyi Dayiti. Lòt dosye, madam mesye. Hum! Lè dosye sa a tonbe, madam mesye, dosye sa a fè yon gwo bòz. Nou konn tande dosye sa fè gwo bòz e dosye sa tou li kreye anpil panik. Antouka madam mesye mwen menm m mete dwonn mwen anlè sou plizyè baz e gen enfòmasyon ki vin jwenn mwen deja konsènan dosye sa kote peyi Lèzetazini Damerik fè konnen nan jou k ap vini la a yo pral kòmanse trake anpil nèg nan afè zam e sitou bandi nan peyi Dayiti. Map gade la dènyèman la yo arete yon jenn gason la ki se Peniel Olibris ebyen misye menm yo mete misye anba kòd paske misye sòti ane 2019 pou rive 2020 misye voye 77 zam ilegal antre nan peyi dayiti e misye voye 13 machin deja nan moman nap pale a la misye deja anba men otorite amerikèn yo nan zòn Denver Colorado Ozetazini Kidonk trè byento la a, misye gen pou l tounen pou yo pwononse santans misye paske misye genyen pou l pase ant 46 mwa, 46 mwa wi pèp ayisyen, prizon oubyen dizan prizon e misye ta sipoze peye. Alò si l pase 46 mwa nan prizon, misye ap bay 20 mil dola ameriken kòm amann e si l ta fè dizan, misye ap peye 200 mil dola ameriken kòm amann. Antouka madam mesye. Olibris Peniel li menm se yon jenn gason, misye son ayisyen, misye ye nèg senmak misye ye, misye deja anba kòd nan moman nap pale a la nan peyi etazini nan zòn Denver Colorado. Ebyen nouvèl sa lèl tonbe fòk mwen di nou nan moman nap pale avè nou la gen anpil chèf de gang ki gen pwoblèm e sitou gen anpil. Pil nèg mwen menm m konnen ki te pran lari dènyèman la k ap di Ariel Henry rache manyòk ou bay tèren an e madam mesye nan moman m ap pale a la selon yon enfòmasyon ki vin jwenn mwen sòti dirèkteman peyi Lèzetazini ta fè kwè youn nan nèg sa yo nan tèt lis trè byento pou yo vin mare e selon enfòmasyon ki vin jwenn mwen de bòn sous ta fè kwè Dosye gang nan peyi Dayiti pral rezoud trè byento jou chak chèf de gang nan peyi Dayiti konte e sitou nèg ki bay plis pwoblèm yo, nèg ki plis enfliyan nan peyi Dayiti. Antouka madam mesye genyen lòt chèf de gang toujou map mete drone mwen anlè sou yo poum konnen kòman eta nèg yo ye nan moman nap pale ya la dosye gaz madam mesye galon gaz la gentan vann 700 dola anpil kote nan peyi dayiti nan moman la nèg yo se detripe nèg yo ap detripe ti pèp la e leta pa anmezi poul finanse gaz. Kidonk, nèg yo vin pa kapab kontwole sistèm nan ankò. Pou ki rezon m di nou sa pèp ayisyen? Imajine nou, nèg yo fin federe Jenèf ali an fanmi manyen youn manyen tout. Selon Madam Lalin, ki te bat bravo lakontantman an paske gouvènman phtk li menm li federe gwoup de gang yo, li te di s on bèl bagay. Alò m ap repete sa Madam Lalin te di. Men kounya la nèg yo fin federe. gang yo e yo te kòmanse gen kontwòl gang yo trè byen, kounye a la bagay la chavire nèg yo vin pa gen kontwòl gang yo ankò. Sètènman gen kèk grenn gang nèg yo gen kontwòl, pafwa gen enfòmasyon ki vin jwenn mwen ta fè kwè gen nèg yo peye pou pran lari al diskredite sèten mouvman. Men ta sanble tou pafwa nèg yo vin pa gen kontwòl sèten gang nan peyi Dayiti, paske nan moman n ap pale a la, G9 alye an fanmi manyen youn manyen tout, Ejip, nèg sa yo vin drese yo an rebelyon kont pèp la, kont yon sistèm. Eske se vre? Eske se fim k ap fèt? Paske daprè enfòmasyon mwen jwenn nan men 2 pwisan chèf de gang nan peyi Dayiti, yo fè m konnen tout mouvman nou wè nèg yo ap fè nan lari a se paske yo gen lajan nan men yo, yo poko prè yo menm pou yo antre nan batay la, si tout bon vre pèp la ta bezwen yon kout men, yo poko ka. Bay pèp la kout men paske sa nou wè kap fèt la la nèg yo se teyat yap fè se fim yap fè paske yo gen lajan nan men yo eske se vre nèg sa yo ta gen lajan nan men yo oubyen nèg sa yo vrèman se yon fim yap moute ki fè nèg yo bloke gaz la ki fè gaz la paka sikile ebyen ti junior li menm ki se youn nan pwisan chèf de gang anndan lasalin ki se youn nan Je 9 alye an fanmi manyen youn manyen tout dènyèman misye pale misye fè konnen se sou fyèl je 9 Ariel Henry ap pase pou al libere gaz sa ki anba nan tèminal Varreux e nèg yo di selon Ti Junior si yo ta kite ke pou yo ta kite gaz sa pran lari yo ta pito sote tèminal Varreux bagay yo konplike aktyèlman la wi madam mesye nan peyi Dayiti. Kounye a la sa vle di peyi sa nou pa konn pou konbyen tan lap bloke gaz nou pa konnen pou konbyen tan gaz ap bloke nan peyi dayiti kòm kominote entènasyonal la li menm li di e sitou la chin ki mande pou yo degaje kou mèt jan jak la pou bay lis chèf de gang kap bay pwoblèm nan peyi dayiti m panse sa li menm se yon kou di pou chèf de gang yo e lè nèg yo tande bagay sa nan moman an la madam mesye gen anpil nèg nan moman an la la fami ki genyen anpil pwoblèm. E eske leta vreman gen enterè poul desitire gang paske selon enfomasyon ke mwen menm mwen rive jwenn ta fè kwè gen anpil nèg nan leta se atravè gang yo yo fè lajan kom FBI komanse mete nèg sa yo anba kod nèg kap voye zam avek minisyon nan peyi dayiti nou ta swete nèg yo vreman regade nan djakout yo pandan yap danse pou yo wè koman djakout la ap desann paske nan moman la. Anpil nèg gen gwo kè sote paske trè byento la yo pral mache pran anpil chèf de gang nan peyi Dayiti e sitou nèg ki pi cho devan bann nan. Antouka la famiy kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de pataj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou abòne avèk chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble a pou nou dir ke vous appreciez le travail epi aprè qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.